Jovenel Moïse pran pou li te disparèt la yo te vin touye l la? Poukisa wonga yo pa t bay Jovenel Moïse pran pou li te disparèt la yo te vin touye l lakay li a? Sa ta dou wè s on se yon mansonj enòm. S on batay kont vodou. Nou nou menm n ap bay vòlè pran pou l touye moun epi nou pa ka fè prezidan sove pandan yo vin touye l lakay li? Non, non, non, fò n pa ka fè prezidan disparèt tou. Sa montre klèman se de bagay moun k ap voye monte. N ap redi nan kò nou menm devan laprès, mesye kidnapè yo ki gen zam nan men yo a, n ap di yo, yo pa gen anpil tan devan yo. Pandan ke y ap pran mouchwa Papa Ogou, mouchwa Dantò pou yo mare zam yo, ebyen zam sa pral sèvi kont yo, paske y ap fè manti sou lwa yo. Lwa yo pa konnen anyen de kidnapè ni de zenglendo. Jodi a nap mande kidnapè a zenglendo pou yo depoze lè zam a paske ayiti bezwen viv e si yo pa depoze lè zam sak te pase 14 out 1791 la ki se kanga moun dele koupe tèt boule kay yon jou lap rive sou yo si lame dayiti ki te pi gwo lame nou mete la atan 1980 aprè depa janklod divalye epa 4 ti grenn nèg avèk zam granravin nou paka fè kite sa nap kanpe yon jou. An nen san lòm epi nap fè yo kite bagay vòlè sa nan peyi a nap gade salvadò gen dè milyon vòlè nan peyi salvadò non sèl jou yo arete 3 mil vòlè nan salvadò nou menm tou nou ka reyini tou pou n arete vòlè yo anndan peyi a la sispann bay yon grenn potchay vòlè. Se leta k genyen pou l arete vòlè, se leta k genyen pou l arete kidnapè, se leta k genyen pou l arete vòlè k nan mitan ni an, se leta k genyen pou yo arete oungan ki vòlè. Gen oungan vòlè tou, gen oungan masisi tou. Gen pastè vòlè, gen pastè masisi, gen kidnapè oungan, gen kidnapè pastè. Se yon sosyete ki vin pouri de la tèt o pye. Tout kouch sosyal yo gen vòlè ladan yo, tout gen lougawou ladan yo, gen kriminèl ladan yo. Se pou nou krache sou moun sa yo pou nou pran bon moun nou pou nou travay avè yo.